Banm tou non. M gon ti pann la wi m pral soti m bezwen yon ti kob. Sa se bagay ki gade w e bòbòt ou te konn abitye vann. Al mache vann li. Kisa? Sa m gen pou m wè nan sa? Jina banm di w twòp bagay. Atò m ba w kote pou dòmi, m ba w boure, gade tout ti bagay nan frijidè w fini ansanm avèk yo, gade pil veso lè w pa janm lave yo, kounya la menm pou vin di m ou gen pann m pa dwe w sa non Marina. Banm di w wap rantre nan laj ou pral anpil konsa granmoun. Ok la. Granmoun. Gade m byen pwa figi di w la, ou wè m ka granmoun? M fèk kare jèn fanm wi cheri. Gadon bagay. E Jina ap vire bagay la. Jina pa banm tan poum pale. Bon pale. Epa joure nap joure. Pase lè ou lè ou al di afè la polis la baz mwen lap pozel konnya. Konnya l pral vin baw pawòl li fon ti soti la li gon kòb lal dèyè manmi fon ti tann bagay sa yo. Pase ou konnen ou pral dil konsa ke kòm ou pa vle banm kòb la Talè a nap tande nan radyo. Talè a nap tande Gade non jan sèn sa bèl la pou nou reponn non baz. Wap dil talè a nap tande nan radyo ke yo di nenpòt moun kap fè zak malonèt depi ou rele yo yap ba w kòb. Mwen m gen 2 asasen nan kay la la map rele yo poum fè yo banm kòb sou pou sa. Kisa m pral di? Sa map di la? Epi kounya wap on ti jan dous epi kounya ou pral di. Non lèm nan kote map pranl. Kote map pran li. Kòm wap di a talè m baw kote pou benyen m baw kote pou boure an ale nale nou bon lèt nale aksyon. Ala fanm frekant papa m baw kote pou manje m baw kote pou benyen m baw kote pou fè tout bagay pou mwen fè relasyon avèw. Woy woy ou poko antre nan laj ou pa nan pil pirèt pou fè granmoun. Ah granmoun gade figi maske pou sa t pi di wap fè kare jèn fanm epi ou pap janm mande m cheri. Wè mwen menm, mwen gen yon repitasyon ke yo pap janm genyen. Ok? Ex madan de pute ke je suis. Mwen kontinye ranse toujou. Ou pap janm sa m ye nan vi m. Gen lè paske se yon bagan ou ye. Dèfwa se Ex ou a konn ap panche vann wi, men li bòbòt ou. Sèl sa. Eske ou di ou kontre sèlman? Anfin, nou te konn ale. American bezwen pou sa ou pa al vann tèt ou wè si w te swa 300 dola ansanm ak ay. Lale lale wè si w te 300 dola lale aksyon. Ou wè si w te 300 dola ameriken gade m tap gentan itilize w deja vwa w pa anyen menm Anben ok pa gen pwoblèm. Ou wè m vwa w lo la. Pa gen pwoblèm. Dayè talè a map tande nan radyo. Depi gon bandi ou byen yon vòlè ke la polis ala rechèch de yo menm ou rekonèt yo rele yap yap pew day m bezwen lajan day map viv nan avèk de kriminèl la de vòlò de bandi nan yon kay map tou pwofite rele pou m kapab fè kòb sa wa konprann. Si wap wèm sak fè map pale konsa se paske m pa byen m santim pa byen so m on ti jan nèvez Anpil banm kob la non. Manmi ok Dave fek soti la ok m sot lolo m sot la lal la m tande li tap komsi jere on dil se sur ke Dave ap rantre ansanm avek lajan pita yo pral fè lajan.